Hello hello hello hello hello kòman nou ye nou antre lakay ou yon katriyèm fwa avan nou baw repo nan sezon nan seri sa ke nou genyen an kap pale nou de yon tèm ki se la ki se kosmovizyon nou nan katriyèm videyo nou te pale ou deja nan 3 lòt videyo yo. de kisa kosmovizyon an ye, rapò ke li genyen nan vi chak jou nou, rapò ke li genyen nan domèn Labib. Jodi a, nou jwenn yon seri de fidbak ki fè aske nou vle avanse toujou avèk yon lòt tèm, ki se kosmovizyon an nan mitan moun k ap frekante menm relijyon. Nou di byen, nan mitan moun k ap frekante menm relijyon. M pa konn ki relijyon w ye. Men anndan moun k ap frekante menm relijyon w lan, ou gon jan ou pral wè kosmovizyon an ede ou konprann li e tou w ap konprann kosmovizyon an. An nou pati. Avèk premye kesyon an, nou pral poze l pou nou di kisa ki fè 2 moun ki ap pratike menm relijyon ka arive gen gwo dispit antre yo. Jan nou ap montre sa nan 3 videyo ki pase yo, ke ou kapab jwenn sou espas nimerik nou yo, Nou ap fò! Nou rive konprann ke kosmovizyon atenn tout moun. E nan 3 videyo pase yo, nou konprann sètènman ke chak moun gen fason l panse, chak moun gen fason l ap reyaji an rezon de fason ke li te grandi. Sa vin fè ou konprann, se pa paske yon moun nan menm relijyon avè ou ki otomatikman Vle pou l ta aji menm jan avè w, panse menm jan avè w. Ki sa k pou di w si moun sa a, pandan l nan menm relijyon avè w la, se pa yon espiyon? Ki sa k pou di w se pa pase l ap pase li vin akonpli yon misyon? Lè w konprann sa yo, w ap wè gen bagay, gen sijè li pap janm ka wè ansanm avèk ou paske la menm li pa genyen menm objektif avè w. An depi de li pa grandi menm jan avè w. Paske, anndan menm yon relijyon, ou konn jwenn yon seri de adèpt, yon seri de fidèl, yon seri de moun k ap pratike relijyon sa, ou jwenn gen o pi piti de kategori. Gen yon kategori ou wè ki ap di w, men kòman relijyon an pratike, men sa ki genyen anndan relijyon an de bon. Ebyen kòman yon moun ta dwe avanse? Ou wè nan menm sa ankò, gen yon seri de moun ki fè pale mal de relijyon an. Paske fason daji yo li pa menm avèk premye kategori a ki konsidere yo kòm vrè adèp yo. Anndan yon menm relijyon kapab genyen tout sa yo. Men, kesyon nou ta renmen poze kounya a, se èske si 2 moun gen menm pwen de resanblans, sa vle di yo gen menm kosmovizyon? Anndan yon relijyon oswa yon gwoupman, Yon moun ki ap pratike l menm jan avè w, li pa oblije genyen menm vizyon ak ou. Sa rive ke nou kapab priye ansanm, sa rive ke nou chante ansanm, sa rive ke nou ap priye menm Dye a ansanm. Men fason dajir nou, fason panse nou yo totalman diferan e sa vin lakoz ke nou genyen konpòtman ak panse ki diferan e si w t ap swiv videyo pase yo se paske moun sa pa gen menm orijin avè w li pa pran menm fòmasyon avè w li pa soti nan menm zòn ansanm avèk ou li pa pase menm peripesi ansanm avèk ou. Sa vin fè aske relijyon an poko vrèman makònen nan li, li poko senkwonize nan li menm. Paske kote li soti, fòmasyon ke l pran fè l yon moun ki diferan avèk ou. Sa vin fè sa lidè relijye a bezwen pou l atenn nan moun sa, li poko ka atenn li paske li gen yon seri de demarch. yon seri de stad li dwe atenn pou l arive makonnen oswa senkwonize. E se la w pral konprann, chante, priye, li menm liv sakre avè w, si yo se de pwen de resanblans, yo pa fè l gen menm kosmovizyon avè w. Ou dwe rete pasyan si w bezwen pou l vin senkwonize, pou l vin makonnen. Fòk sa fèt sou yon peryòd de tan. Nou kapab poze yon lòt kesyon, Èske pwen de diferans vle di nou pa gen menm kosmovizyon? Si nou ap konsidere tout sa nou sot di sou premye kesyon an nan pwen de resanblans lan, W ap konprann ke yon moun ka gen menm vizyon ak ou, li gen menm anbisyon avè w, men fason ke l te grandi, fòmasyon ke l te resevwa, vin fè aske li pa itilize menm metòd, menm mwayen avè w pou nou atenn menm objektif sa a. La, pwen de diferans pou atenn objektif la ke l genyen an pa fè ke l pa gen menm vizyon ansanm avè w. Li enpòtan pou aprann dekouvri ki vi kòman yon moun diferan de ou e sa k fè l diferan de ou e si nou dwe jwenn yon antant pou nou jwenn yon antant. Nan pwochen videyo a, nou pral eseye fè w wè kòman w dekouvri sous yon seri de agiman yon moun genyen lè l ap pale oswa fason l ap aji. Kisa ou dwe aprann nan videyo sa a? Videyo sa te vini pou l di yo, Nou dwe aprann ke diferans nan mitan nou se yon bagay nòmal. Menm si nou nan menm relijyon, menm si n ap sèvi menm Dye. Videyo sa te vini pou li aprann nou ke youn nan bagay ki esansyèl, Se chache grandi chak jou selon konviksyon w, selon valè w ap pwone yo. Videyo sa te vini pou l di w, ou dwe konsyan de konsèp kosmovizyon an, paske san sa ou ka bouke, aprann tèt ou, konvenk tèt ou ke bon bò pa w la se li ki bon bò a, relijyon pa w la se li ki bon relijyon an, Men pa le fè ke ou inyore lòt yo avèk valè yo, avèk sa yo ye an tan ke moun, ebyen se sèl ou kap kapab konvenk tèt ou, ou pa gen lòt moun wap konvenk si wap inyore fason ke l panse a li menm. E wap inyore moun ke li menm li ye a. Non pa m se Marc Bernard Bellony, nou vle fòme yon kominote k ap panse, k ap pataje nan lanmou, k ap medite pou nou kapab vanse ansanm.